Amèè jis nan dan, se konsa pastè Amel Lafleur debake nan pakè Pòtoprens jounen jodi a pou l al reponn kesyon sou fason l t ap woule tete peze bounda nan legliz li nan jou pase yo la. Lè m di ou amèè jis nan dan, Se pa ansanm avèk lame syèl la, non, men okontrè s ansanm avèk yon ekip polisye mele ansanm avèk sekirite ki te genyen gwo zam fann fwa nan men yo. Atravè divès videyo nou pral ede w konprann kòman sitiyasyon an te ye e tande dènye desizyon Komisè Jacques Lafontant pran sou dosye sa. Jounen jodi a pèp ayisyen nou gen plezi pou nou prezante w bilan 10 senatè ki sot pase 2 lane anba bò lanmè a ki pa itil peyi a yon mèrd tandiske yo tap touche chak mwa. San bliye anpil nan yo pandan peryòd 6 lane yo a yo enplike nan divès zak malonèt andedan peyi a. Sèl achiv k ap rete, nou pral ba ou dosye. Frè e sè byeneme, jan ti pwovèb kreyòl la di, se lè pa bon pa la w ap konnen enpòtans pa bon. Jounen jodi a, se avèk anpil difikilte pou yon kretyen vivan nan peyi Dayiti jwenn kat idantite, tèlman bagay sa ra, puiske ou konnen fò w al fè kat idantite pou ke ou kapab. Fè nouvo paspò a, bagay la vin konplike. Ou raple w kanpay nèg yo te mennen kont Jovenel Moïse ansanm avèk dosye kat Dermalog sa a? Pèp ayisyen, nou pral eksplike w manman koze a kisa l te ye ki fè w wè yo t ap chase Jovenel, yo t ap kase kat tandiske tout politisyen yo te gen nouvo kat idantite nasyonal yo rèd rèd nan bouda pòch yo, se pèp la yo t ap pase nan betiz. Genyen Fednel Monchéry ankò yon lòt fwa ki prezante devan laprès Ebyen frè e sè byeneme se pa de a twa revelasyon li pa fè ankò yon lòt fwa sou kavalye rival li Pierre Espérance. Li fè konnen Pierre Espérance nan mawon pandan dènye moman yo la, gen yon òganizasyon dwa moun ki baze nan Texas ki konn finanse Pierre Espérance, nan jou ki sot pase a la yo te debake nan dcpj, lè yo rive enfòmasyon yo jwenn sou Pierre Espérance, mezanmi sezisman pran moun yo. Ou pral tande deklarasyon Fednel mon cheri, jan ti pwovèb kreyòl la di, deje kontre, manti kaba. E se sou pawòl sa map diw byenvini, pandan map envitew rale chèz ou chita, fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w, e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone. E mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl sa, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an, e kont sa a ki se te M ap soti Jeremi, m ap vin Pòtoprens, lè m rive ki nimewo plak machin nan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se 202. An n pati, krik, krak pou nouvo kont nou genyen. Pase la, m ap pase la, n a rankontre pi devan. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Fouco. Oh wi se zanmi pa ou Fouco rapidman nap DTP sa ki nan djakout nou ebyen frè e sè byen eme jan kem te anonse ou pastè Armel Lafleur jounen jodi a debake nan pakè pou lal reponn kesyon komisè gouvènman Jacques Lafontant sou sa ki te pase nan jou pase yo andedan legliz la pòt etwat kote ke pastè a tap fè Edikasyon seksyèl li tap woule tetel tap peze moundab cheri eske w konnen w gon bèl bouboun ebyen li tal reponn kesyon komisè jak lafontan sou dosye sa frèz e sè byeneme an nou swiv kòman anbyans lan te ye kòman pastè amel lafleur te debake nan pakè ame jis nan dan. A misye epa lason misye nèg le leogane mwen vin la nan pakè a pou m vin sipòte komisè di gouvènman an kap fè yon bon travay nan peyi a e pastè Amel gen 3 tip de pastè gen pastè vokasyonèl gen pastè pa okasyonèl gen pastè pwofesyonèl Amel pa yon pastè vokasyonèl lè w se yon pastè yo sipose respekte Bondye menm si volim lajan Ariel ta genyen Ariel ta sipoze respekte Bondye, respekte la pawòl Bondye, tanp Bondye a, m konnen chè legliz la se yon bagay ki sakre li ye, men Ariel pastè aflè, m pa ka di misye se yon pastè, petèt misye se yon mèsenè li ye, pastè se yon bagay ki sakre li ye, se yon moun ki raple, se yon moun Bondye raple pou fon bagay, e vrèman misye pa yon pastè, misye se yon mèsenè li ye, paske si misye te yon pastè. Paske komisè di gouvenman te gentan bloke misye deja, te gentan di misye konsa e vreman li paka paka men depa pou li pou fèl pa pati, pou ta kite peyi a. Men paske lap fè, li pa trase yon bon egzanp, se yon move imaj li ye pou legliz, se yon move imaj pou pawòl Bondye, se yon move. Se legliz eskopal ki ta mete ame zam, ta mete zam nan antre pè yo, pè eskopal yo ta antre zam nan peyi a. Paske legliz se yon bagay ki sakre li ye. Ou pa ka si ou pa nan yon bal, ou pa nan yon disko, wap frape moun dan pitit ou andan legliz. Wap moutre koman ou pou fè bagay. Sa pa lojik. Sa pa bon. M pa dakò. Humm ann kanpe la sitwayen. Merci merci pou mot ou kontinye sipòte frè mwen. Frères et sœurs bien-aimés, jan ke m te anonse w, bilan 10 senateurs, ebyen yè manda yo fini, yo kite parlement. Nou genyen Wanick Pierre ki te senatè Nòdès, Rony Celestin, depatman Sant, ou gen Jean Rigaud Belizaire, depatman Grandans, ou te genyen Patrice Dumont, depatman Lwès, ou te genyen Sildor François, senatè Sid, Joseph Lambert, senatè Sidès, Ketler Augustin, Nòdwès, Denis Cadeau, Nip, Ralph Fethière, depatman Nò, ansanm avèk Senatè Garcia Delva, depatman Latibonit. Mesye sa yo, depi yè, medam, matmwazèl e mesye, vwal iminite yo tonbe. Men nan di senatè sa yo, pandan pasaj yo, ebyen andedan Parleman an, Anpil nan yo non yo site nan divès move zak andedan peyi a. Si n ap pran kòm bilan, nou kapab site non Senatè Garcia Delva. Senatè sila a ki te senatè Latibonit, non l site kòm kwa li te mare sosis li ansanm avèk chèf de gang Arnel Joseph ki te touye anpil moun andedan peyi a. Aprè dosye sa fin fè skandal nan la repiblik, medam, matmwazèl e mesye, nou te kapab raple nou, komisyon jistis sena a ta pral mete sou pye yon ankèt pou dekouvri eske senatè a tout bon vre nan fè lago kache ansanm avèk kidnapè anba raje a. Lajistis pa janm konfime anyen, eske atis la? te nan dosye a ak eske l pa nan dosye a, donk kòm etan done iminite l tonbe, manda l fini, li pral kontinye chante pou nou epi nou menm n ap kontinye danse nan ba l, yon bagay ki osi senp. Lè ou tonbe nan depatman Santr, ou pral jwenn senatè Rony Celestin. Senatè sila a, nan jou pase yo, tonbe anba sanksyon peyi Kanada ansanm avèk Lèzetazini Damerik paske l nan trafik dwòg ak kòripsyon. Depi yo di ou trafik dwòg, ou mèt tou konnen ou son alye gang, ou se moun k ap finanse gang anba raje a tou. Senatè sila a pa dakò pou ajan dwanye fouye kamyon machandiz li lè yo ap pase sou fwontyè a. Nou raple nou, nan jou pase yo, te gen kèk polisye ki te deside fouye kèk kamyon Ebyen, kòman bagay sa te choke la Repiblik. Konpè sila a pou moman li pa ka mete pye l nan peyi Kanada, ni l pa ka mete pye l tou nan peyi Lèzetazini. Depi se lajan li te genyen lòt bò a, ansanm avèk byen, tout anba sele. Senatè Rony Celestin se nèg milyon an, Tout moun te mete de men nan tèt lè yo te tande Rony Celeste achte yon kay pou plis pase 4 milyon de dola nan peyi Kanada e l t achte l kach. Senatè a te etone pou jan sa te fè bri nan larepiblik. Pou li, 4 milyon dola se ti monnen sèl. Dayè, li fè plis pase sa nan yon mwa. Anpil kretyen vivan ap poze tèt yo kesyon nan moman an ki kote ankèt ULCC a pase? Bon, pèp ayisyen sanble l pase nan flanbe poul, je ne sais pas. Lè w tonbe nan depatman Nò peyi a, ou pran Jean Marie Ralphétière. Senatè sila ou kapab raple w nan dat ki te 23 septanbre nan lane 2019, nan lakou palman an, senatè a te rale zam li sa w tande a, li vide bal sa w tande a pèp ayisyen, 2 sitwayen sòti blese, te gen yon jounalis fotograf ansanm avèk yon lòt sitwayen, rapidman komisè gouvènman alepòk la ki se Paul Errons Vilard te bay garanti pakè sezi de dosye a e l ap mete aksyon piblik an mouvman, kont kiyès je ne sais pas jiskaprezan senatè a ap flannen. nan la repiblik. Lè ou tonbe nan depatman Nòdwès peyi a ou jwenn Ketler Augustin. Ou raple ou sa k te pase jedi 20 mas nan lane 2020. Nan zòn Piblen, komin Dèlma awondisman Pòtoprens, yon patwouy lapolis rete machin li te ladan l nan paske lapolis te gen alèt sou machin sa. Machin nan ki te gen yon plak ofisyèl, lapolis t ap chèche l ak balèn kou flach lajounen kou lannuit depi yon bèl bout tan. Puiske li te enplike nan divès zak kidnapin. Ebyen, frèzesè byeneme, lapolis fè bouch senatè a fè pat tomat, brase tout sak nan vant li anba chaplèt, yo mennen l nan komisarya Dèlma ansanm avèk yon lòt sitwayen ki te andedan machin nan. Kèk èdtan aprè, se tande n tande lapolis pral libere senatè a, sa ou tande a, jiskaprezan pa janm genyen limyè ki fèt sou dosye sa. Lè ou tonbe nan depatman Sidès peyi a ou jwenn animal politik la ki se Joseph Lambert, ansyen prezidan ti retay Sena a, pandan l ap konte lè pou ke li rache manyòk li pou l bay tè a, l al pran yon so kabrit sou Bisantnè a. Nou p ap bliye tou peyi Kanada ansanm avèk peyi Lèzetazini sanksyone l aprè 25 an li fè ap rann Tonton Sam sèvis, ebyen se konsa Yo chwazi ba li yon so kabrit, yo sanksyone l e Depatman Deta ameriken an menm fè konnen li pase anviwon 20 lane ap fè trafik dwòg nan peyi Dayiti e pou l fè sa yo se pozisyon l li itilize antanke senatè pa gen anyen l t ap regle nan larepiblik yo sanksyone l paske li nan trafik dwòg, nan finanse gang, nan blanchi lajan pou site sa yo sèlman. Depi se byen Lambert te genyen nan peyi Tonton Sam ansanm avèk peyi Kanada ebyen li pap kapab itilize yo pou animal la, frèzesè byeneme, genlè se kounya lap resi rantre nan patiraj li pou lal reflechi pou lal manje sal te plante nan Jakmèl. Pandan 2 lane sa yo 10 senatè sa yo te anba a, yo tap touche lajan leta san bliye pil privilèj tankou. kat telefòn, fich gaz, chak mwa, machin, kay etc. Yo pat janm itil peyi a anyen. Donk nou pap fini san ke nou pa pase pran Senatè Patrice Dumont yè ki prezante bilan l ki fè konnen li te saj ansanm avèk anbasadè yo, li pat konn rive an reta nan palman an, li pat konn bay pwoblèm, lè ke se li menm ki responsab yon seyans li salye tout moun. E non sèlman sa tou, li te vote pou premye minis, li vote kont premye minis, li regrèt, an menm tan tou li satisfè. An fèt, se bilan 10 senatè ki te rete ki sot pase 2 lane la pèp ayisyen k ap fè briganday nan peyi a, donk pou jiskaske manda yo fini konsansis pa jwenn, Peyi a nan men yon sèl moun aktyèlman la a, Ariel Henry, le kòmansman e la fen, alfa e lomega, se li menm k ansanm avèk bagèt majik li nan men l, k ap fè lapli e lebotan k ap ponpe nan savann nan, bon, sou lòd kominote entènasyonal la. Medam, madmwazèl e mesye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Ala bagay bèl lè ke ou deplase kite Pòtoprens epi ou se dirijan nan ministè ledikasyon, Pèp ayisyen mwen diw byenvini nan jounal sa a ankò yon lòt fwa. Nou genyen ansanm avèk nou Fednel Monchery. Fednel mon cheri, Cavalier Rival, Pierre Esperance depi yon bon bout tan pa sispann prezante devan laprès pou denonse zak malonèt responsab òganizasyon rnddh ap fè nan la repiblik. Depi yon bèl bout tan nou pa tande Pierre Esperance, genlè se Fednel kap ban nou nouvèl, Fednel sak pase? Yon sèten de Grégory Libérus ke nou menm nou gen plent depoze pou li deja. ki se manm gang 4 pa 4 la, ki te nimewo 2, mentnan ki nimewo 1, li fè kouri rimè ke li Sendomeng, tandiske li vin filme devan an, moun k ap antre, militan k ap soti, eksetera, e nan ki objektif? Paske Pierre Espérance gen yon objektif, li di l kite peyi an, e sa l di menm pa konnen, ke l al dèyè lajan, nan men òganizasyon entènasyonal, ke nou pral ta, pale avè w talè, epi l ap retounen sou beton an, an katastwòf, e sa l di baz li pou l vin kontinye fè batay la. Donk, se pa nou ki fè l kite peyi a si l kite l vre, se paske li kontoune envitasyon dcpj te gen pou li. Ah, sa vle di dcpj t ap envite l? Li sove sou dcpj. Donk, plan misye se atake militan k ap antre soti la a, filme yo, rive nan wout, touye yo. Epi pou lage dosye a sou do lòt moun. Nou avèti lajistis, nou avèti lapolis, nou pral ekri komisè gouvèneman an, kabinè nou deja an chaj de dosye a, yo pral fè swivi rapid sou sa. Pou ke nenpòt militan ki viktim, se rnddh, lekip de Pierre Espérance ki responsab. Donk, dezyèm volè gang 4 pa 4 la genyen nan operasyon Volkan an, se fè kanbriyolaj. Kòm li konnen ke nou nan pwosè avèk li, tout dokiman yo antrepoze la, nan tèt pa l, li ta renmen kanbriyole espas sa, tiye moun, met dife, Pou l detwi prèv yo. Donk nou di Pierre Espérance se byen konte, mal kalkile. Lajistis enfòme, lapolis enfòme, nenpòt sa k rive la a, se sou kont li, nenpòt sa k rive nan lokal Rosemon, se sou kont li. Li mèt met dife lakay li, kòm e pratik li. Li mèt kanbriyole lakay li, paske sa l fè. Al gade pou wè lokal li a, li retire tout kamera pou pa gen endis. Se youn nan bagay pou nou wè. Pa gen kamera nan lokal Pierre Esperance ankò ki bay sou lari. Non. Li anlve yo. Donk se nan planifikasyon aksyon malonèt sa yo. Plan vin fè mete zam nan espas la. Mete zam nan machin moun. Se plan sa. L ap kreye de solisyon pou l sòti nan petren ke l ye la a. E n ap di pou Pierre Esperance sa l ap viktim la e pa nou k mete l ladan l. E li k chwazi ladan l. Paske se moun ki denonse l yo. Gen 4 moun nan prizon deja. Gen 3 ou 4 ankò ki denonse l ki ap travay nan biwo l la. E pa nou ki denonse l. Se pa nou ki di l te nan fè masak Dèlma 32 ki kondui a lamò jounalis yo. Se moun anndan lakay li ki mete yo deyò. Se moun anndan lakay li k al di sa nan dcpj. Nan dènye rapò nou wè a gen prè de yon dizèn de jounalis ki pèdi lavi l. Men pè esperans gen 2 ladann wi nan menl ki mouri nan dèlma 32 aprè bagay dèlma 32 a men se pa nou ki dil se moun lakay pè esperans ki di men kòman masak la te planifye men sal te jwe kòm patisipasyon ladann donk e nan sans sa nou denonse pè esperans pou plan l genyen pou lokal nou pou moun li bezwen tiye an chemen pou l lage yo sou do lòt enstans politik e n ap tou pwofite okazyon sa pou n di FIDA, òganizasyon dwa moun ki baze o Tegzas ki rele ki baze o Tegzas ki rele OIHRSW se yon òganizasyon dwa moun entènasyonal ki te nan dcpj avan yè sou dosye sou dosye Pierre Espérance lan e Dcpj met nan men yo, li moutre yo dokiman, li fè yo tande, li fè yo tande son e jounen jodi a la, ke l te òganizasyon sa ki o Texas, ke l te FIDA, se yo k ap finanse Pierre Espérance e m ap di yo, yo twonpe yo de bòn fwa. E pa fòt yo. Yo pa konnen sitwayen sa a ki s on analfabèt. Li itilize fon nou ba li yo, fon l resevwa yo, nan aksyon malonèt. nan enstale gang, nan planifye kidnaping, nan finanse gang 4 pa 4, men nan ki sitiyasyon li mete peyi a e li mete tèt li. E mwen di nou ke li tante pou l te kowonp komisè gouvènman an, li pa pran l, li pa jwenn li. Li tante sou lòt moun ankò, li pa jwenn li. Men kòm Pyè Esperans pa janm dakò fè pwosè legal, Se tou anba tab li fè afèl men e sak metel nan sitiyasyon an. Donk òganizasyon dwa moun sa yo si yo bezwen enfòmasyon sou Pierre Espérance se pa Pierre Espérance pou yo tande sèlman. M dakò nal tande dcpj. Fòn tande Shelson Sanon nan prizon depi 10 ans. Fòn tande Emmanuel Bissainthe. Fò n tande Casimir, fò n tande Sonel, fò n tande Sony, fò n tande Madam Chery ki nan biwo l la e 4 lòt moun ki nan prizon yo e kòb nou ba li yo men kisa ke li fè avè l e nan epòk ke m ap denonse Pierre Esperance kidnaping nan te diminye plis ke 80 pousan nan kote Sid Pòtoprens. Donk jounen jodi a la a, li di l pa nan peyi a, l al dèyè lajan, l al dèyè fòs, l al dèyè enèji pou l retounen an katastwòf, an towo gwonde e nou di l nou menm, se lajistis nou konnen, dosye a lajistis, nou gen sètifika de plent yo, Shelson te kidnape, li pran, yo pran Òdonans Shelson nan, yo ba Shelson avoka, premye fwa m tande bagay konsa, pou enmi w ba w avoka, pou enmi w fè apèl pou ou, entèjete apèl pou ou nan dosye. Poukisa l fè sa? Paske lè dosye a al tande devan lajistis, asosyasyon malfektè ke yo di Shelson ladann nan, ki moun ki ladann, se Pierre Esperance, se Marie Yolène Gilles, se Anne Augude Ducena, se sa òdonans lan di, se sa l di wi, sa Shelson fè yo, de sa yo kenbe kont li yo, asosyasyon malfektè avèk deklarasyon kalomnyez, se bagay 1 an prizon maksimòm, men l gen 10 an, paske Pierre Esperance li menm, avèk notè yo te pran misye al fè l siyen lakay li a, Tout moun sa yo dwe konparèt devan lajistis. Dènyeman la a, nou wè avoka Shelson nan te dèyè tab sa a, li bay tout detay ki fè ke Shelson pa libere deja, paske se Pierre Esperance ki te ba l avoka, se menm Pierre sa a ki fè apèl pou li. Donk li touye w, li asasinen w, li anprizone w, epi l ba w avoka ankò pou defann tèt ou. Mesye, men nèg sa, kòm gen yon moun ki te di, nèg sa twò pwisan nan yon peyi. Misye twò pwisan nan peyi. E sak pi grav la, li pa janm travay nan vil pou lajan. Li pa janm al lekòl nan vil. Li pa gen okenn pwofesyon. E pi, misye chaje lajan entènasyonal nan men l pou l kapab avili, sal, salanbe peyi a. E nou tou di ke se yon vwayou, se yon asasen, se yon kidnapè e Pierre Espérance se yon kriminèl. Mèsi. Humm. Antouka, nan dosye sa nou swete dcpj ak lajistis fè travay li. Nou genyen yon lòt sitwayen ansanm avèk nou ki te prezante devan laprès pou pale sou Wo Konsèy de Tranzisyon an, pale de eleksyon ansanm avèk referandòm. Sitwayen, kòman w ye? Di nou a ki santiman ou prezante jounen jodi a ankò yon lòt fwa devan laprès, kisa w pote? Fòk gon antant, fòk kontansye yo vide pou nou fè referandòm nan e aprè pou nou ale vè les eleksyon jeneralize. E nou kwè jodi a sa popilasyon an ap pase la a li difisil, li grav e se reziltant movèz desizyon ke yo ap pran nan peyi a depi 35 dènye ane yo. Nou wè akò, misye vin avè yon bagay ki rele HTC, oubyen HCT. HCT a li pa enspire konfyans e se yon bagay ki deja mouri, ou wè presyon kominote entènasyonal la pou nou pa di Madam Lalime ki li menm trè dekriye jodi a, k ap fòse Madam Maniga pou mache nan lojik la malgre li menm li vle tande larezon. Men konsèy pa nou pou Madam Maniga, Se deziste, dekline klèman, piblikman pou l pa nan bagay sa a. Sinon, gen yon gwoup moun k ap rejwenn avèk la famiy Jean Baptiste, Eric Jean Baptiste, pou pote plent pou yon seri de moun nan RDNP e spesyalman pou Madam Manigat. Pase nou pa konprann, menm jan Ariel fè yon koudeta klasik, pou pran pouvwa a e depi lè sa a misye enstore yon eskadron lanmò nan peyi a pèsòn moun pa ka pale sa ki kontrè a pouvwa a nou wè sa k sot pase nan tout mouvman konsènan ajisteman ou ankò monte pri gaz yo militan baz 47 yo asasine jodi a tout moun ki kont pouvwa sa a, ou oblije nan kache, ou oblije ou pa alèz. Nou pa kapab aksepte sa yo nan peyi a. Lè nou pran yon moun tankou Calixte Méridor ki di li reprezante sektè pwotestan. Nou konnen sektè pwotestan an Ayiti, yo di nou gen 52 pousan pwotestan nan popilasyon an. Ekoute, men nou kwè Nou menm, sa nou genyen kòm enfòmasyon se toujou Sylvain Exantus ki kache dèyè do e Calixte Fleuridor e ki jwenn presyon tou nan kominote entènasyonal la pou l aji de la sòt. E n ap raple popilasyon an, zanmi sa a pa reprezante sektè pwotestan. Li reprezante moun ki konn parèt sou fòm sosyete sivil yo, moun nou te ka rele Rony Desroches yo, lòt moun. Lè n gade zanmi tou ki parèt pou E sektè prive a resamman ki sot siyen yon nòt ki di yo fè mea culpa, yo konprann e yo aksepte se yo ki konn fè tout mal nan peyi a san ke li poko eksplike kisa l konn fè paske nou konnen sektè prive a yo nan tout kontrebann, yo nan vann zam, vann katouch, yo nan ame moun toupatou nan katye popilè pou tiye moun, fè masak. Enben yon jan de moun sa yo pa kapab antre, m kapab di, nan sa yo ta rele act pou al pran de desizyon pou popilasyon an e nou deklare e strikti sa a yo ta vle moute a, act a, yon bagay ki mouri, ki pa gen avni e yo mèt kraze l pou nou jwenn yon vrè akò pou nou sòti peyi a nan sa l ye la. Mèsi. kominote entènasyonal la k ap aplike politik Etazini, Kanada, Lafrans a la lètre nan peyi a, nou kont sa. E nou di nou menm pou evite tout sa nou te genyen kòm pwoblèm, se konstitisyon 87 la wi, se sistèm nan ki dakò, ki bay, m kapab di pouvwa avèk yon depite nan yon manda l ka miltimilyonè. Ki kote Gary Bodeau tap travay avan? Avan yo m te ekri l prive, nou pale sou sa. Pou Nick parèt ou miltimilyonè pa yon manda. Twa zan nèf mwa. Li pa kapab konsa. Ou wè banm di w bagay. Jodi a nou pa gen 30 senatè nan peyi a. Nou pa genyen 119 oubyen 120 depite. Men ou konnen, nou, sitiyasyon nou vin pi difisil. Men si moun sa yo te la, non sèlman yo tap touche privilèj yo, tout bagay, machin tap achte pou yo. Yo pata ap gen pwoblèm. Men ou wè malgre tou yo ta di kote kòb sa yo fè? Ou dakò? Kot lajan sa yo fè? Si yo te la yo tap touche. Alòske leta ap plenyen pa gen kòb, pa gen sesi, pa gen sela. Nou vin konprann se yon palman ki trè bidjetivò e kap manje lajan k pap travay pou sa. Menm ne lè nou wè gen yon senatè lwès ki ale la yè ki di l ale avèk regrè e satisfaksyon. Map mande satisfaksyon nan kisa? Misye goumen kont Jovenel Patrice Dumont pandan tout tan l, paske Jovenel pa kapab bay, m kapab di, konkretize sa l te genyen kòm diskou, kòm rèv, alòske misye pwomèt yon stad, menm tè a l pa bay avan l ale. Menm di l pa di konbyen kòb li te ramase pou te fè stad la. Sa vle di. Talè, wi vre, Patrice Dumont te gen yon stad li t ap fè. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Nou menm nou di fòk gen referandòm ki fèt. Gade, nou pa nan elimine, nou nan sistèm kapab di demokratik e nou aksepte lojik 3 pouvwa la, men nou pa oblije gen 2, ni le sena e la chanm dè depite. Poukisa? Poukisa Pòtoprens ki la a, ki gen fatra sèlman kòm referans pou l gen 3 depite, premyè, dezyèm, twazyèm sikonskripsyon. Poukisa taba oblije gen taba delma te gen yon depite kounya gen 2 se ka cavajal avek boukan kare mibalè te gen yon depite mateli paret li vin fè chak gon depite kounya yap goumen pou fonveret ki yon seksyon kominal nan gantye ki te 6 yèm seksyon kominal. Demat te gen Yon depite kounye a gen 2. Sè kakavajal avèk boukan kare mibalè te gen Yon depite mateli parèt li vin fè chak gon depite kounye a yap goumen pou fonvèrèt ki Yon seksyon kominal nan gantye ki Non non non non fonvèrèt pa seksyon kominal nan gantye fonvèrèt komin deja mon frè li pa Yon seksyon kominal nan gantye ok fonvèrèt se Yon komin li pa Yon seksyon kominal depi 1900 jamè Daka mon frè, li se yon komin. Donk li se yon komin, li genyen depite pou li menm ansanm avèk Gantye. Lè w di sikonskripsyon Fonvèrèt ak Gantye, yo chak son komin. Li pon seksyon kominal anndan Gantye. Ok mon frè. Li te sizyèm seksyon kominal, yo fè l komin pou yo vin ba l yon depite. Yo gentan pran disis nan dans le sud, yo vin fè l komin pou yo kapab ba l yon depite. Men pou ki, sa k pase, sa yo pral regle, anyen serye. Donk nou menm nou di vakabondaj sa a fò l fini, nou aksepte fòk gen referandòm, pase fòk Ariel Henry konnen tou, M pa kwè manman ak papa Ariel Henry, y compris tout moun ki avè l yo, te gen yon byen yo te mouri kite pou yo ki te rele Ayiti. Ayiti se pou 12 milyon sitwayen ayisyen, ayisyèn. Se pou nou tout. Se nou k pou dwe konnen kisa nou ap bay, ki liy n ap bay peyi nou pase nou soufri twòp. Jodi a la, Andre Michel te di l pral kraze sistèm, pe mèt mwen, eksize m si m fè pèsonalite, men jodi a se menm Andre Michel a Majori l k ap mete yon mamit diri nan 3 sachè, yon bwat lèt pou pot bay moun Kafou fèy wi, alòske. Heheheyy! Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a, yon mamit diri nan 3 sachè, 2 bwat lèt pou pot. Hum! Si w konte pete k ap sot nan mouda Tine, w ap ba li chay li pa t ka pote wi. Bon jan moun sa yo ta pral kraze sistèm an, vle di elèv ant yo fin plen yo pa ka kenbe ankò wi pèp ayisyen nap kite sòt. Se yo menm yap fè lajan. Zanmi an la pa gen anyen lap regle la nan planifikasyon se sèlman se lajan kap gagote se lajan nèg yo ap soti chèk sou plizyè non moun pou yon grenn moun se sa wi kapi ap fè la kòmsi li gen dwa gon moun la lap fè w kado 10 milyon goud li fè w bay 20 moun li soti l sou non 20 moun. E se sa. E si l mande m prèv, m ap ba l yon dat nan mwa jiyè a l te bay minimòm 8 chèk. E m ap bay adrès moun nan kote l rete. Sa vle di se sa e la pou nou sòti. Lipokrizi a fòk li fini nan peyi a. E li k mennen nou la. E lajenerasyon de 1980, jenerasyon politik la, li echwe. Ou wè pase Rosemond Pradel, Edmond Supplice Beauzile, tout moun yo. Avan yè la a, Bèl Dekolina avè nou nan lari a, l ap di, fòk sistèm kraze Ariel pa boule pase si. Jodi a yo tout pote tèt yo ale. Lè w pran Abolotcho ne kou Renòl Jòj, kòm si pou Renòl Jòj nou yon bagay pou l bon. E ou wè, de jenn gason, youn soti. A bon? Depi Renòl Jòj nou bagay. Ha ha ha! Mèt Renòl Jòj wi. Heyy peyi sa gen sipriz mesye. An depil non bagay li paka bon. A vle di li son abolotcho ne. Mèt re. Mwen poko janm sezi konsa. Youn soti okap, gen youn ki gen machwè gonfle yè m wè l nan yon radyo k ap pale anpil, Se moun sa yo yo bay kòb pou kouri moute radyo di yo chwazi madam Maniga. Men sektè politik la, li pa gen Pascal Adrien avèk Jochmy Jean Baptiste. Lè w pran ti nonm figi won an ki se Valery Dutrèy, pandan li te nan mouvman kont Jovenel nan CAS, jodi a se li menm k ap mande pou yo pibliye akò e kòm si peyi a se pou manman ak papa mesye sa yo sèlman. Wi, yo dwe nan tout bagay, sepandan yo p ap ka ale pou kont yo. A la traka pou lave kay tè nan peyi sa. Frèze sè byeneme se chak jou wi nap pran sipriz nan peyi dayiti. Hum. Non bagay la ekstrememan konplike jounen jodia nou kapab konprann pouki rezon nèg yo gobe jojo pèp ayisyen. Yo gobe jojo. Ayiti, Sekirite, Lapolis Nasyonal anonse yo mare Patrick Petit-Homme alyas Ti Je. Eleman sila, jan w ap gade imaj la lapèp ayisyen, li genye 28 lane, li soti nan yon zòn ki rele Krèt Brile, yon seksyon kominal andedan Mirbalè. Lapolis arete l pou prezime enplikasyon l nan brake moun sou wout nasyonal nimewo 3 a. Pou ti je, divès plent te deja pote kont li pa divès manb nan popilasyon an devan otorite siperyè yo. Pou kounye a, Patrick Petit-Homme alyas Ti Je nan poto annatandan yo fè swit jidisyè yo. Frè e sè byeneme, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. Frè e sè, nou raple nou nan jou pase yo, Kanpay ki te mennen kont Jovenel nan dosye kat Demalog sa. Jounen jodi a, Ayisyen nan gwo difikilte wi nan peyi Dayiti pou yo jwenn kat idantite. Pase tout moun ap batay pou yo gen kat, san li ou pap ka fè paspò. Bon, banm montre nou ti videyo nan lane 2020. Ya ya ya ya Yeah nap retire bagay yo la Nap retire bagay yo nan kat la la Yeah Nou menm moun bèlè nou pa vle wè jovenel jovenel konnen nou pa vle wèl Yeah yeah nou pa vle wè jovenel nou pa vle wè jovenel men sa jovenel fè nan kat la mezanmi li mete yon pis elektwonik nan kat la sa vle di la nenpòt kote ou ye a wap wèl men bagay yo la men yo men yo men yo mezanmi retire yo aktyèlman la e bèlè t la bèlè t la nou pa nan griyen nan avèk jovenel menm jiskaske. Vole sa ali m pa bezwen. Jounen jodi a kote nou. Frè se sè byen eme ou konnen se tris ou raple ou dènye man map esplike ou se ke ayisyen gen pwoblèm ansanm avèk moun ki entèlijan lèm di w entèlijan an se pa dosye bouki a ti malis non moun ki gen konesans ki entèlijan ayisyen gen pwoblèm ansanm avèk moun ki entèlijan Se sak fè w wè, lè ke gon moun ki entèlijan li toujou ap pran anpil prekosyon e anpil moun toujou di l, Pa prete entèl liv ou non, sitou lekòl. Pa pale a nenpòt moun non. Pa prete moun plim ou non. Yo ap fè w mal. Gon lòt kategori moun ki di w, Mon chè m pa kache di w, si w te nan gran peyi ou pa t ap la non. Se kòmsi kote w ap viv la l pa peyi. Tèlman nou pa vle wè moun ki gen konesans, moun ki entèlijan. Donk, men sa yon ekip nèg nan opozisyon fè sitwayen, sitwayèn ki nan Bèlè ak divès lòt zòn nan peyi a. Fè yo konprann ke pis elektwonik ki nan kat la, kote w ye yo ap wè w, kote w ye w ap tou vote otomatik. Mande m ki kote yo te tande w yon bagay konsa ka fèt, je ne sais pas. Tandike pis elektwonik ki nan kat la pèp ayisyen, m kapab di nenpòt kote w al ansanm avè l nan nenpòt peyi, imedyatman li pase nan aparèy ki la pou sa, yo ap tou wè men non w, men nan ki ane w fèt, men nan ki peyi w fèt. Paske kat ki te la anvan pa t gen pis elektwonik. Gade nan debit kat yo, w ap wè gen pis elektwonik. Se preske menm bagay la pèp ayisyen. Men, malerezman pèp la tèlman tèt anba, yo ap swiv yon pakèt lòt sòt ankò. Yon ekip lòt se enterè yo sèlman yo wè, jounen jodi a yon ekip pat janm fè kat idan, nouvo kat idantifikasyon nasyonal yo, yo nan kouri tandiske moun sa yo ki tap di yo konsa Anmweyy koupe kat pa al fè kat yo chak te genyen nouvo kat idantite yo rèd dèyè pòch yo yo te konnen sa yo tap fè frè se sè byen eme moun ki te rini antre tout kòl nan dosye kat dèmalòg sa ou genyen senatè youri latorti ou raplew Senatè Youri Latortue, menm jan ansanm avèk yon pakèt lòt nèg, m kapab di Sorel Jacinthe, Renòl Jòj, mesye sa yo te trè trè pwòch Jovenel Moïse nan yon tan, nou kapab raple nou. Men, sa ki pase pèp ayisyen, lè w pran Jovenel Moïse ansanm avèk Joseph Michel Martelly, se de bagay diferan. Pou m byen di, se de moun diferan. Pase Jovenel Moise se te yon antreprenè, tandiske Joseph Michel Martelly se ton banbochè. Donk, li te pi fasil pou ke nèg ki te kont Martelly dòmi pòv, yo leve rich. Men, bò kote ansyen prezidan Jovenel Moise, se te yon lòt reyalite. Non sèlman Jovenel se te yon antreprenè, Se te yon peyizan tou. Peyizan fòk mwen di w chak santim konte pou li. E pa bliye nan epòk Mateli te la l t ap dirije, te gen kòb, krab la te gra pèp ayisyen, lajan petwo karibe, nèg ap milyonè nan peyi, nèg ap miltimilyonè nan peyi. Se pa yon ti koze piti. E m pa konnen si w fè remak la. Nèg yo toujou ap di w Jovenel se mantè, Jovenel se mantè. Men pyès pa ka di w Jovenel te vòlè. M pa konn si w fè remak sa. Tout ap di Jovenel Moïse se te yon mantè, se te yon mantè. Men pyès pa ka di w Jovenel Moïse se te yon vòlè. E kiyès ki pral pwouve sa ou genyen Reginald Boulos. Raple w, Reginald Boulos a la dènyè minit, kòman l te kanpe anfas Jovenel Moïse e tandiske, avan, li te toujou bò kote prezidan. Lè li pral pipi, li di prezidan sa l pral fè. Li pral fou yon tou twalèt, se pou l al chèche prezidan. Se te kòkòt ak figaro pèp ayisyen. Doktè Reginald Boulos, ki te di yon konba ret on konba, Yon jou avan asasina prezidan an, ki pati l al nan peyi Tonton Sam li pa janm retounen. Li mande pou risèt peyi tandiske l ret deyò. Konba Jovenel Moïse mouri ondirè konba a fini tandiske nou wè peyi a vin pi grav. Donk se nou menm k ap sibi. Nou konprann le pèp. Jounen jodi a je nou kòmanse kale. Li pral deklare Jovenel Moïse pa vòlè. E si Jovenel Moïse te vòlè, yo t ap gentan avili l, yo t ap fin avè l deja pèp ayisyen. Yo tap gentan fin, nan Jovenel Moïse pa tap, yo pa tap menm ret tann 7 jiyè pou yo al asasine l lakay li non. Paske, pa bliye, gon 80 milyon de dola Boulos te pran nan dosye karavan pou achte materyèl sa w tande a youn nan materyèl yo pa bon. Li pral fè w konnen nan 80 milyon dola sa, si Jovenel Moïse te mande l, li tap avili l, Jovenel Moïse pa tap ka kenbe. Paske l ta pral di, premye prezidan m wè ki mete ansanm avèk yon sitwayen pou fè kòripsyon pou souse pèp li. Li menm ankò l ta pral temwanye konsa. Donk, Jovenel Moïse, nèg yo tout lasentjounen chita ap di w li te mantè l te mantè, Se pa rapò ansanm avèk sa ki te di, kòman nou pral brase nan peyi a. Men, lè Jovenel Moïse rive nan tèt peyi a, l vin yon lòt reyalite. Li di, ala a, fò m gouye kò m, fò m brase kò m pou m soti anba mesye yo. E w ap gade tout sa ki te pwòch li yo, tout vini yo ap di w yon sèl bagay, Jovenel Moïse se mantè men pyès nan yo pa ka gen kran pou yo kanpe pou yo di w men ki manti prezidan an te ba yo. Èske w konprann dosye a? Frè se sè byen eme lè ou tonbe nan dosye senatè youri la tortu ebyen mesye yo te konnen genyen yon konpayi ki gen pou debake nan peyi dayiti dermalog ki ap vin fè kat identifikasyon nasyonal pou eleksyon kapab fèt men pa bliye avèk ansyen kat la pèp ayisyen Ou konn koman neg yo fè? Gon seri de moun ki mouri, non yo stil toujou rete sou sistèm nan. Non yo stil toujou la, depi moun nan gen kat la sa w tande a yo vote pou li. E m sonje pèp ayisyen pandan yon eleksyon t ap fèt, m pa bezwen di ki ane, m te pase nan Gonayiv. Ou sonje te gon dezas ki te pase ki te frape komin Fonvèrèt e menm dezas sa te frape Gonayiv. te gon pakèt moun ki te mouri ebyen depi se moun sa yo pèp ayisyen yo toujou ap vote nan eleksyon de mèm tou mwen gon matant mwen m pa sonje depi nan m pa sonje ki ane ke l te mouri men nan dènye eleksyon ki sot fèt la lè m ap lè m al gade lis moun ou konnen yo toujou afiche non yo ki kote moun yo pral vote m sezi wè non matant mwen soti kareman nan lis tandiske l mouri depi 1900 jamè. Donk yon moun ki gen kat idantite a kareman ka mache san tande al vin vote pou li. Donk, chanje bagay la pa fin bon twòp pou mesye yo, men menm si yo wè ke li merite chanje. E kounye a la pèp ayisyen, mesye yo ki konnen gen yon konpayi k ap debake, yo gen tan aranje yo pou yo fè 40 milyon de dola. Yo aranje yo pou yo fè 40 milyon de dola paske konpayi a ap vini pou yon total de 153 milyon de dola pou l vin fè kat idantifikasyon nasyonal. Mesye yo di a depi anlè nou menm men konbyen kòb n ap pran. E kòb la se 2 senatè ansanm avèk Jovenel Moïse ki ta pral separe l. Lè Jovenel tande nouvèl la l fè oh! Nèg yo al chèche konpayi gade non pou yo fè lajan. Jovenel di e e m pap ka fon krim konsa. Li menm, l al chèche yon lòt konpayi. Chache l al chèche lòt konpayi a, li fè l pou pi piti kòb. E konpayi sa, se yon konpayi ki soti nan peyi Almay. Bon, ki baze nan peyi Almay. Donk, frè se sè byeneme, lè ke Jovenel fè kou sa sou nèg yo. Nèg yo pa fè kòb la ankò. Rapidman nèg pral switch li tonbe nan opozisyon. Èske w konprann? Yo switch rapidman, yo tonbe nan opozisyon. Prezidan sa a pap ka rete. Lè w di kat la pa bon tandiske pa bliye Almay li fè anpil paspò, li fè lajan tou. E yo fè pou nou tou. Fò w ta di pyès sa yo pa bon. Fò w ta di lajan an pa bon tou. Epi sa w tande a pèp ayisyen rapidman nèg yo kòmanse yon kanpay kraze kat dèmalòg e jounen jodi a pou eleksyon fèt fòk nou gen kat. Fòk ke nou gen kat. Eske n ap rantre nouvo kat idantifikasyon nasyonal yo pou nou vin avèk yon lòt? Men kòman lè w tande nèg yo bezwen destabilize, dyabolize yon moun yo fè l, tandiske lè ke w leve peyi a w lage nan men yo, pa gen anyen yo ka fè men se detui moun ki te gen volonte. Depi yo wè ke yo pa ka rich yon sèl kou pèp ayisyen, yo gen pwoblèm ansanm avè w. Se sèl nan peyi dayiti wi nèg la dòmi pòv demen matenl leve rich se kòmsi leta son lotri liye èske ou raple w diskou Jovenel Moïse te fè sou dosye sa a an nou viv ansanm. Lè wap goumen yon sistèm peze souse ki la depi yo fin touye Dessalines se menm moun yo 2 pitit ak papa menm gout bwa. Jodi a, m vini la kòm prezidan m di yo non. E m di w non ou menm k ap gade m la, asire w ke m di w non. Paske si w pa konnen m di w non, dyakout zaka a, dyakout Pè Etènèl la, dyakout pèp la, m p ap kite w voye men ladann ankò. Ti rès la e pou li liye. Goumen! Ki manke pete avanyè la nou te wè l goumen nan afè gaz la. Goumen an manke pete menm jan ak kouran an. Men m panse ke moun kòmanse konprann ke jodi a prezidan an di non se pou tout bon, tout nèg kòmanse ap yon ti jan ap bese bagay la. E m di yo tout moun sa. Depi yon moun konnen gen de kòb ke w te konn fè nan peyi a ou te konn fè l yon jan fasil, kòmanse fè yon ti ralanti. Ou pap ka kontinye fè l konsa nèt ale. Yon peyi pòv tankou Ayiti, kòman pou yon moun, gon fòmil dòmi pòv leve rich ladan? Gaz se pa bòlèt? Kòman pou dòmi pòv pou leve rich? Moun nan pa t pose dan yè maten epi demen maten boum, Sen se nan lotri selman ou ka fè kob konsa. Epi lè w gade ou wè lotri a e pèp la wi. M di non. E m byen kontan m wè bagay la komanse ap dejele. Tout moun konprann ke se frennen. Paske depi ou wè m rive m wè w pa fè bri. Lè sa l ap fèt pi byen. Nou pa oblije nan batay menm jan avèk afè kouran sa w wè la. Paske mwen menm depi w wè m gentan rive, m p ap fè bak. Sa vle di, sispann. Sispann finanse dezòd. Sispann. Sispann finanse ensekirite a. Paske li pap bon pou ou. To ou ta, n ap rive sou ou. E lè n rive sou ou, pèp sa a, l ap konnen. E lalwa ap gen pou fè travay li. Nou tout se ayisyen. Nou tout ta renmen viv nan peyi a. Men ou pa ka vle ou menm sistèm ki etabli la a depi 1806 nou fin touye Desalin nan, sistèm peze souse a, kòm si sistèm sa a se pa yon sistèm k ap janm, sistèm koulèv sèt tèt sa a se pa yon sistèm k ap kòm si pou pa t gen yon moun ki vini, nou pa t konn sa? Nou pa t konnen gen yon jou gen yon prezidan k t ap rive kanmenm ki t ap gen kapasite pou met sistèm sa an kesyon epi ki pou te mande fò l chanje. Se sa m mande mwen menm. Depi mwa novanm, depi lè m pran desizyon, m al fouye men m nan twou kote gen koulèv m retire ti rès la. Anpil nèg fache isit. Nou sonje lè m te fè entèvyou 29, 28 oktòb 2019, lè m di kontra sa yo Mwen koupe yo. Men m koupe yo paske se sa w te voye m fè pèp la. Ou te voye m anfas moun ki anpeche peyi sa a respire. Se anfas moun sa a ou te voye m. E se pou sa m kanpe anfas yo. E jodi a m di l peyi a, prezidan sa k ap pale la, li pa anfas ankenn gran nèg. Se pou moun konn sa. Men m anfas chak nèg ki konprann ke Leta a se pwopriyete prive l li ye. Leta a se pwopriyete prive pèp la. Leta l pa pou ou. Sa vle di, si jodi a mwen rive nan tèt peyi a, pèp sa a pran, li boule solèy, li mouye lapli, li mete m prezidan, s on sèl chwa m genyen. sèvi l. Se nou menm mwen vin sèvi. Men pandan m fin sèvi nou an bagay la pa fasil. Paske jan nou tande chemen lajan pa pa gen pikan. Se anpil pikan li gen konsa ki fè w tande yo di li pa gen pikan. M ap di nou jodi a chimen devlopman pa gen pikan. Paske l gen anpil pikan. Anpil. Pa manti non. Humm. Ou konprann pèp ayisyen. Nèg yo alèji a devlopman. Ann kontinye tande. Anpil. Pafwa, ou pase dè nuit san somèy pou w ap reflechi, pou w ap chèche pou w konprann kouman gen de bagay ki gen pou fèt pou w ka fè yo. Mwen kwè ke jodi a, zye pèp sa a kòmanse ouvè. Mwen kwè jodi a. Sèvo l kòmanse ouvè, li kòmanse fè diferans ant sa k bon ak sa k pa bon. Li kòmanse ka fè diferans ant byen ak mal. Diferans ant byen ak mal l ap fè yo, se sa k apral pèmèt li mete tèt li sou wout devlopman, mete tèt li sou wout chanjman an. Tout pwoblèm ap pase nan peyi a apre 3 zan 5 mwa pwoblèm ensekirite a m konnen l grav men pa bliye tou sa se chanbademan se chanjman yo yo pa fasil olye nèg pran kòb pou ede devlope peyi y achte zam. Pou ame jenès la. Men jèn gason, jèn fi jodi a. Moun, pran zam met nan men w. M ap ba w yon konsèy. Jan m te toujou ba ou l. Tan yon bandi pa janm twò long. Tan bandi kout anpil, anpil, anpil, anpil. Eske w konprann? Koman koman de moun ap ki edikasyon ke ap bon jenès? Barikad ou pa ka avni w. Men sak pou avni w. Avni w se devlopman, avni w se lekòl pwofesyonèl. Avni w se mete kouran pou ka jwenn pou fè ti biznis ou. Avni w se konstwi wout pou lè pou ka konekte zòn de pwodiksyon avèk zòn de konsomasyon yo. Frè se sè byen eme, depi lè Jovenel Moïse fin asasine, konbyen fwa w tande koze sa yo? Humm. Se sak ka avni w. Avni w pa ka barikad. Pa kite moun kap vire tèt ou. Zam ke yo met nan men w nan, yo mete l nan men w pou al fè travay pa yo. Nou konn ki travay yo? Destabilize peyi a. Paske, m konn chita pale ak yo tou. Gen yon nonlè k di m, Je naj dan dè zo twouble. Lè m di msye sa sa vle di, msye di peyi a, depi peyi a frèt, m pa fè lajan. Lè yon nèg kanpe l dous, mwen menm mwen m di nou, m potko prezidan. Yonn nan yo di m, depi peyi a frèt, li pa fè kòb. Je nage dans des eaux troubles. Pèp la, reveye w! Reveye nou ouvè zye nou! Ouvè zye nou pou n konprann! Kilès ki vle wè byen pou nou? Moun ki gen syè yo, san yo, avèk lam yo antere sou sòl sa a. Idantifye yo pou n konnen jodi a kiyès ki lidmi w ak kiyès ki zanmi w. Zanmi'w se pa se pa ka moun kap retire sak la pou fè devlopman pou ou pou la pou pou lal pou yo. Zanmi'w se pa ka moun kap pran sak dwe vin pou konstwi lekòl, konstwi lopital, batay kont ensekirite, lajan sa yo poul pran yo moun sa yo pa ka zanmi'w. Zanmi'w se moun kap lite kont moun sa yo. Se lik ka zanmi w. Zanmi w se moun ki konprann ke jodi a fò peyi a entèkonekte, sa vle di fò wout konstwi, fò ayewopò konstwi ladan l, se moun sa ki ka zanmi w. Zanmi w se moun ou te pran lapli, ou te pran solèy pou w t al vote a. Efektivman medam matmwazèl e mesye zo a koke nan gòj yo pwiske tout sa Jovenel t ap fè malgre yo fin asasine l yo youn pa ka fè l e jounen jodi a ou kapab wè yo tout kanpe anplas pa genyen yo kapab fè asasen pa konn alèz. Frè se sè byen eme byen vini nan Haiti peyi spesyal nou. Bagay yo genlè pa fasil non pou nèg lèd nan lane 2023. An nou swiv. Ha mesye Ane 2023 pa bon pou nèg lèd yo menm non M kòmanse pran kou wi. Kèt. Misye gon black noir sou li pèp ayisyen. Misye son black noir. Gon kòmè k banm yon kou la monchè sa fèm mal m kwaze avèk kòmè a kòmè a di mwen li poko manje mennenl nan restoran m pa gen pwoblèm mennenl nan restoran pandan nan restoran plat pi chè a se li menm li rekòmandel manje mwen m jis pran ti ji m rilaks mwen Lè m fini li di a, Cheri, fè ta pase nan makèt la avèk mwen pou m ta achte yon ti bagay pou pou timoun yo. Pa gen pwoblèm, m ale avè l. Li fè chay li. Lè l fini, li di, O, papi, an ou pap pase achte yon ti bagay pou mwen nan shopping nan? M di l pa gen pwoblèm. Lè m rive, li pran de pafen, li pran twa mayo, li pran de tenis. Pa gen danje. Paske mwen konnen m ap rive Kanaan, kote m bezwen rive a. E ba w! Frères et sœurs bien-aimés, depi lè misye fin fè ti video a nou pa tande l ankò non. Li pa janm rive Kanaran non, bon m pa konn ki kote li ye, èske l nan Lamè Wouj oubyen èske l nan dezè a? Antouka, n ap kontinye enfòme. Mesye, pran anpil prekosyon pase 2023 a, bagay la pa piti menm non pou nèg lèd. Frè se sè byen eme, byen jan ke m te anonse w, genyen komisè Jacques Lafontan ki pran dènye desizyon sou dosye pastè Amel. An n tande l ansanm. Pou nou site l nan 3 jou fran, pou nou site l a konparètre o tribinal koreksyonèl. E deja pastè a prevenu pa devan le tribinal koreksyonèl. Dakò? Pou. Ke paka te pran. Donk se a bon dwa yo pwomen pou yo fè seke de dwa pou yo leve l. Li kapab leve. Men wi si yo fè pwosedu pa devan le dwayen, yo ka toujou leve li. Mèsi bokou mesye. Le jounal de presse en ligne. Mèsi e vi koman radio la vwa damerik. Mèsi tele. Nan 3 jou, tribinal koreksyonèl. Humm pastè a ka pran kòd wi. Antouka, yon dosye n ap swiv. Jan n toujou renmen di l pa bò isit, Ayiti diktature c'est l'appel des Antilles, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo ka prete ki vivra vèra ki moura kakarak. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn. Bizou, bizou, one love.